Peti chèf prezime bandi pou nou dil konsa ki li menm nan gwo pwoblèm la a nou konnen ki anba kòd lajistis kòm repwòch yo fè ebyen peti chèf ta patisipe nan divès ka danlèvman sitou nan blòk petyonvil komin petyonvil ebyen jodi a la genyen manman peti chèf ki li menm sòti nan silans li malerèz la paka kenbe kòl Malerèz la pa gen kote pou l mete kò l, malerèz la ap rele, e selon sa l esplike, selon sa l di, se Peti Chèf ki li menm ap pran swen li, e se Peti Chèf ki konn tout lavi l, se Peti Chèf ki lanmò e vivan li, se Peti Chèf ki fè tou pou manman. Ebyen medam e mesye nan videyo sa n ap gade a, Manman petit chef pa gen kòd ki pou marel paske pitit li anba kòd pitit li nan men la jistis el fè konnen li pitit li pa enplike nan sa yo reprochel la kidonk petit chef pa yon bandi petit chef pa yon gang petit chef pa yon ilegal avèk la lwa kidonk pitit li se moun de byen. Antouka nou pral envitew gade manman peti chèf ki li menm tap pale konsa avèk divès lòt ankò ki tap reyaji sou menm dosye sa. Dosye 4 so mawozo ak ti makak lapopo fè koze, lapopo ravaje. La popo lave la dja nèg yo e nan moman nap pale la se gwo rèl ki genyen nan baz 400 mawozo ak nan baz ti makak lapolis fè koze lapolis mete lòd nan dezòd vagabon nou pral envitew gen kèk detay sou operasyon deniche bandi ke lapolis mennen nan laboul ki rive mete 3 sòlda ti makak mòtèlman blese. Enben lapolis yo menm te pataje enfo sa a sou paj Facebook yo kote yo fè konnen Ti Makak pran kou e misye pran kou jis nan koukou medam e mesye rete konekte sou videyo a jiska la fen gen anpil bagay ou pa dwe rate ki pral di nan videyo sa e ou pral tande deklarasyon manman peti chèf rete swiv nap tounen pou yon pwochèn videyo. Li gen 2 pitit, Se mwen menm ki fè kou m konnen pou m bay timoun yo bwat le maten pou y al lekòl malgre yo nan men manman yo. Se mwen ki fè kou m konnen lè Alix bezwen mil goud pou l manje se mwen ki ba li l. Lè Alix bezwen yon soup se mwen ki pou leve m maten pou m. Fel ba li. Monte machine. Map fe madan Sara. Pou m okipe pitit mwen. Apre 12 janvye. Abi. Abi. 12 janvye. 15 fevriye 2009. Fon nou rele anmwe. Mari m mouri papa Alix mouri nan men. Kite m tande. Kite m pale. Nan menm zòn nan yo rayi m, yo kase ponyèt yon pitit fi m ki gen 31 ans, yo petanje l, yo lage l nan rezèvwa anndan lakay mwen. E jij de pè Petyonvil ki pral fè konsta a. Jounen jodi a, yo kase ponyèt mwen, yon sèl grenn nanm rete. Si m te nan gang, Si pitit mwen te nan gang li gen 34 ans li pa tap anndan lakay mwen li tap gaye nan savann nan men jis jounen jodi a yal fouye lakay mwen yè yo pa jwenn gwo bout manchèt menm yon bout manchèt touye m bagay lakay mwen ok sa vle di pitit mwen an pitit gason m nan yon sèl la m rete nan menm lan yo repwochel Marvin John Collins. Lage yon dosye sou do l. Yo di l nan gang. Se Petit Chef 257. Petit Chef la se non atis li l ye. Lè l pa jwenn anyen pou l fè. M gen 2 vye kay. M fè aprè 12 janvye. Ak ti rezèv ke m te genyen. M fè 2 vye kay aprè 12 janvye. Sa k fè m fè l pou tè m. Sa Alix, m pèdi tout pitit mwen. Tout gaspiye anba dekonm. Sa m te bezwen fè kay pou fè. Men m te di m pa vle kite pitit mwen yo nan lari. Lè m, si m mouri, Li pa gen papa pou l tonbe nan move zafè. Se sa k fè m te oblije fè yon kay pou m mete l. Lè m rive Long Distans, m ajenou, m pa ka itil li anyen. M oblije, ki sa m fè? Mwen mete yon kote m dòmi an nan fè m. M met kote m dòmi an nan fè m. Mwen lwe l. M ba l lajan an. Talè. M ba l lajan an. M di l, men lajan an m lwe. Men lajan m lwe kay la. Pran l. Men lòt kay la m fè w kado l. Fè yon stidyo ladan l. Kòm se mizik ou chwazi, men mwen m pa chwazi pou eta Ayiti. Men pitit ou fè konnen ke nan entèvyou ou li fè, chak semenn nou gen 300 moun nou bay manje. Kote l jwenn ak kòb sa yo? Monchè, nou bay manje. Nou bay manje. Nou fè kou nou konnen. Nou mande nan zòn nan. Nou mande nan zòn nan paske se yon atis li ye. Li mande nan zòn nan. Li degaje l. Gen de lè l voye mande majistra a Normil. Li mande l majistra Normil. Majistra Normil konn voye nenpòt ki san sak diri ba li pou l fè moun nan zòn nan kado. Majistra Petyonvil la a? Wi. Ki lè yo rete Petyonvil? Yo arete l dimanch premye janvye la a dizè dimaten Senpyè. Gang yo gen kagoul! Kot kagoul pitit mwen an. Pitit mwen al jwe sound fest jis lot bo sa. Li gang. Pitit mwen an neret la lap jwe li gang. Pitit mwen al rancho lap jwe li gang. Yo met dosye sou dol. Yo di chak djazz kap jwe nan petrovil kot atis yo. Vin di nou eske alix konn touche nan men nou. Yo di ke. Yon video ki viral sou rezo sosyo yo wèl avèk yon zam dèyè dol pandan. Tout zam ki nan menl yo Se fo zam yo ye. Fo zam yo ye. Fo zam yo ye. Tout se fo zam. Yo di konsa, chak djaz k ap vin jwe Petyonvil, yo voye 60 mil dola nan 257 san sa djaz yo pa ka jwe. M ta renmen yon atis parèt la pou l di konbyen kòb li konn voye ba 257 nan baz la. M ta renmen yo di m. M ta renmen yo di m. La nan legliz sen Pyè sou lakou a. Yo vini dimanch li sot la men 10 zè li pral lakay li. Yo metel kot neg ki nan gang. Yon neg ki pa konn anyen. Yon ti moun e lakay mwen li ye. Se mwen kap fè tout bagay pou li. Mwen gen 2 pitit. Ohh yo met liberel pranm nan plas li. Ou di e morvan zide di nan ki nan ki pati. Morvan tande. Rezo sosyo Morvan di Ti chèf Ti chèf se baz 257 li ye Li konn kidnape moun petyonvil Mennen vilaj de dye pot bay izo Oh le syèl Eske sa yo di a se vre Sen pyè e nan pye ou yo pran pitit mwen an A dizè di maten l fin bwè soup a manman l wi Dimanch maten yo pran l Sen pyè Sen pyè kot kle w la. Met pitit mwen deyò wi paske li pran pa nan gang si gon moun ki nan gang se mwen ki nan gang nan paske se fèy m konn vann se fèy m konn vann e madan sara m fè si gon moun ki nan gang sak fèy m fè gang nan paske se kwabosal m al achte fèy yal verifye kay mwen yè yo fouye kay mwen m lage 2 dra fèy ba yo. Bondye k fè ameriken te banm opòtinite l te lage yon vye viza 5 an nan menm m al trennen bouret nan nèj nan nouyòk chak 15 jou m ale yo ofri m tps m di mèsi bokou m pap pèdi yon sèl gason m nan pou tps fò m tounen vin okipe l jounen jodi a yon gang li ye gang li ye bal lavi tiye m. Morvan pa gen pèsòn morvan pa gen fanmi di morvan voye dil mèsi bokou di morvan voye dil mèsi bokou pou ti jèn yo lap detwi an ayiti di morvan. Gen bagy de bagy 3 papal malad men matèyèl lopital mal avèl la ou voy fè mal kap mal depi premye janvye papa ou voy fè mal mwen pa gen rele mwen pa gen reponn A dezè, a di, a dizè, y arete Wildon Aleste. Mwen menm lè m kouri moute la, mwen jwenn li anndan. Lè m antre anndan, mwen di, kisa w gen? Li di, manman m pa vòlè non, paske mwen vin legliz, yo pran m. Mwen pa konn poukisa yo pran m. Men yon sèl bagay, mwen konn ap desann anba kana, m t ap vann nan mache Petyonvil, yo rale kòb mwen. M pran twasan dola, m ap desann anba kanape vè. Lè m pa jwenn machin, mwen moute apye pou m al chache grenn pen pou m bay pitit mwen manje. Kounye a la, m tande pitit mwen nan gang, pitit mwen se gwo gang li ye. Men mezanmi, tanpri, Pitit mwen pa vòlè, pitit mwen pa gang, e mwen konn pa pitit mwen tout an mwen pa ba pitit mwen yon grenn pen pitit mwen pa manje mezanmi tanpri libere pitit mwen pou mwen pase mpa gen pèsòn mwen pa gen yon goud mezanmi delivre pitit mwen yo pou mwen pase mpa gen pèsòn mpa gen avoka. Nan pitit madanm nan banm bannou grenn bagay kot pitit moun sa yo yo arete a konn kote sa fè mal se pandan misye ap antre nan legliz lan. Ou pap viv sen nan ou menm? Pandan misye ap antre nan legliz la, li te nan legliz la. Kounye a, pandan misye ap antre nan legliz la, timoun, ti mesye yo rete yo di, Peti chèf, ou kraze nèrèt wi, plat, ou annik vire, pwogram nan kraze. Poutèt aplodisman e arete timoun yo. M di peyi a, toutotan ke baz 257 egziste, baz Galil egziste, ap toujou gen kidnaping nan Petyonvil, e Ti Lapli avèk Bougòy epi Izo anba a, y ap toujou gen gwo moun nan men yo. Se mwen k di l. E pa 2 ni 3 moun ki di l. Tout kidnaping ki fèt Petyonvil, Se baz galil baz 257 se John Colem Morvan ki dil se pa ni 2 ni 3 moun nèg vilaj de Dye pa sot vilaj de Dye pou yo vin moute petyon vil vin pran se gang sal baz 257 baz galil se yo ki kidnapel lè yo pa kidnape yo fontenn swiv moun nan pou fè chèf gang gran ravin pran pou yo anba pami yo manman Michael Guirand. Èske w konprann? Yo met antèn sou li, yo fè Izo prann, e Izo resevwa dèt anviwon milyon konbyen de dola. Yo konn konbyen kòb frè Michael Guirand genyen, yo pran manman l, yo fè l bay tout lajan l. Ayiti Metal ki se endistri li, òganizasyon l, li kraze. Aprè sa, kòb sa ap boule nan plizyè òganizasyon nan peyi a. E poutèt sa, m mande dcpj, 2023 a, nan ling 2 mi ou ou sipoze genyen sak rele paryaj pam nan òganizasyon sak nan peyi a biznis sak rele nan peyi a dcpj lè map pale dcpj map pale de ti mesye brigad bagay anti bagay finansye ki gen anndan dcpj mkwè se baf mkwè sa konprann yo sipoze mete paryaj pam nan. Nan liy de mi yo. Enpòtan. E an va ane a fini, depi anketè dcpj yo ankete sou òganizasyon mafya ris sa ki gen nan peyi a, w ap mare anpil nèg, moun ou pa ta panse. Se John Colin Morvan ki di w sa. E w ap konn anpil kòb ki bò y ap boule nan peyi a. Sa se yon sinyal, se yon alèt m voye bay dcpj, espesyalman baf. Madam mesye, yon sèten peti chèf. Mwen menm tanm di nou pawòl. Mwen menm ou wè y arete peti chèf la. Ou wè nèg yo ap fè tout jimnastik sa yo la, Mateli, tout chèf gang yo, Olivye yo, tout vagabon sal nan Petyonvil, milat, tout dil, tout nèg misye se pasè pou yo, tout nèg misye abitye fè dil pou yo. Nèt. Yo tout ap rele la. Wap wè yè yo fon reyinyon nan baz 257 yo reyin ansanm kisak genyen peye moun vin sou rezo sosyo a reyinyon an fèt yè vè zòn 2 zè edmi 3 zè peye moun vin sou rezo sosyo a pou make fri peti chèf baz 257 son baz sosyal fri peti chèf baz 257 son baz sosyal se reyinyon an fèt yè Eeh chinwa yo te okouran de tout bagay epi ou pral wè entènèt la son sèl bagay ki gen ladan la sèlman se live kont peti chèf wap wè moun ap joure epi wap pral wè tout paj tout blog ap poste blogè wap pral wè yo ap poste free peti chèf baz 257 se baz sosyal se sa nou pral wè ant jounen an la jiska demen men epa sa ok enpòtan mwen Job pam nan m fèl deja. Se te denonse baz 257 e group gang ki ladan ki te ti chèf avèk Jeff Carie, frè Mireille Carie, ansyen fanm Youri Latortue ki patisipe nan tout koripsyon sa yo nan peyi a sou Michel Martelly ki fon plaj bò lanmè bò lakay mwen anba Akayè. epi ki tou gen pisin kole ak lanmè a, Mireille Carrier sa a, sè Jeff Carrier a, fanm Youri Latortue ki pran ki pran kontra betonaj ba li sou ak kòb Petro Caribe a pou l betone Gonayiv ke l pa fè epi lajan an li pran li bati yon plaj li bati yon plaj lòt bò a kay prive li tou fè l an plaj epi pisin tou sou lamè la kole avèk lamè la se sa kòb pa nou an fè epi ou jwenn yon pakèt ti vagabon menm ap achte figi yo blablablabla. Medam, mesye, lè ke m vin denonse nèg sa yo, plizyè ak asasina nèg sa yo fè, pami yo, n ap sonje yon ti jèn ki te, ki te, ke yon maten Carel te leve, ki te di ke l ap kouri tout kote avè l nan lopital, yo frennen l, li pa ka jwenn lopital, finalman misye mouri, jiskase misye t ap di mete kat pou li, yo te, yon pakèt moun te met kat. Se te baz 257 ki te fè aksyon sa. E pawòl la ou pa wè pyès medya k ap ale l. Menm ti Carel pè dwèt tap blablabla l kanpe paske yo tap rive sou li si bagay sa tap si yo te kenbe mesaj la èske w konprann pami yo gen on pitit on on on drug dealer ki nan prizon a lè aktyèl ki te nan dosye a tou èske w konprann se sa l ye e baz 257 medam mesye nèg yo gen lyen avèk chèf gang izo e yo desann anba lè yo vle lè lide yo di Tout solda vilaj de Dye, enkoni yo, inkonito, gangster yo, anndan vilaj de Dye, yo moute nan baz 257 jan yo vle. E nou wè yo, lè ke vilaj de Dye ap fè pwogram, nou wè nèg nan baz 257 anndan vilaj. Animatè, DJ, ki anndan baz 257, tout nou wè yo anndan vilaj. Se yo ki fè lyen an. M bezwen yon moun vin di m ki kidnaping serye ki fèt anlè Petyonvil depi ke m ap denonse Baz 257. Vin di m. Vin di m. Si nou ta wè, si nou ta wè yon kidnaping ki fèt anlè Petyonvil, Nou mèt panse se nan zòn ti makak yo anlè a anlè la boule. Men pa gen oken gwo kokennchenn kidnaping ki fèt menm jan an lè nèg baz 257 yo t ap fè antèn pou nèg izo yo. N konprann? Menm nèg paryaj pam nan, Russe paryaj pam nan, Izo oblije l al prann, e j, Izo avèk ti, ti Lapli oblije al prann, e jis sou lanmè wi aprè dil mal fèt antre yo menm. Jèn nan, nèg sa k anba live la k ekri ti Lapli, gade, ou pa k ap rele tèt ou ti Lapli mèt la. Retire non sa chanje l sou Facebook. Èske w konprann? Dil mal fèt antre mafya Russe la avèk nèg Gran Ravin, Izo yo, yo oblije al pran misye. N sou plaj li bò lanmè akayè yal chèche l epi pou yo moute avè l wi kiyès ki t al dèyè l se izolan ki te pran anviwon 15 motosiklèt li desann lal dèyè lal dèyè patwon l wi desann nan gran ravin lal dèyè patwon l epi l remoute avèk li èske w konprann epi dcpj Pa ale pou l al pran mafya rus sa a, pou l poze l kesyon, pou l mande di l sa k te mal fèt antre nèg Gran Ravin avèk nèg rus, avèk rus la, ki rezon yo te oblije al al pran l sou plaj li pandan l t ap bwè kòb li Akayè. Dcpj fè kraze bwa l. Mwen menm m toujou di nou sa, s on INAP k ap dirije dcpj. Mwen m toujou di misye sa, li pa konn valè l, li pa konn enpòtans li nan sosyete a Frédéric Leconte. Misye pa konn enpòtans li nan sosyete an. Paske e premye fwa dcpj fini nan eta sa menn. On nèg ou direktè dcpj, tout deriv sa yo ap pase nan sosyete a, tout nèg sa yo la, misye pè kò l, swa ke ya al fè l menas, epi misye chita on kote, li pa, li pa, li pa fè on, menm nèg sa yo ya rete la, misye pa vin tande yo, li pa met anketè pou vin tande yo anndan dcpj, epi y ap ranse nan figi moun. Yo pa al pran telefòn ti chèf. Peti chèf pou yo wè a kiyès li konn pale, telefòn Izo, telefòn Ti Lapli, telefòn tout gang ki gen nan peyi a, telefòn tout drug dilè ki gen nan peyi a. Peti chèf son paseur li ye epi yo kenbe misye on kote epi yap gade y arete peti chèf dimanch men lòn laza la a. Epi y antre nan komisarya avèk Peti Chèf e yè lè m fin denonse kòman fè yo pa al fouye kay Peti Chèf epi lè sa yo pran jij de pè yo moute yo moute kay Peti Chèf on kote k chaje geng yon pakèt nèg a zam epi koulye a la yo t ap kite ti chanm Peti Chèf pou yo te jwenn on bagay ladan kisa yo t ap al jwenn nan chanm Peti Chèf la. Nou pran moun pou makak, sa vle di Morvan John Colem nan vòlè, nan gang, a vle di lakay mwen la chaje vye bagay, lapolis pagay, gen aksè pou m pale a moun lakay mwen, epi pou m paf antre la, pou m di bag tout sa m genyen men vin fè baz vin vin retire yo. Sa vle di, nèg sa yo nan Petyonvil son pakèt vagabon yo ye. Se vre Aladen fè ti arestasyon nan wi, men misye pa fè anyen k serye Ou fin arete peti chef. Poukisa ou pa tou moute lakay li ak tout ak tout nèg operasyon yo ou moute wal fouye kay nèg la. Kounya sa nou pral jwenn lakay nèg la la. Ou konprann? On peyi madam mesye tout moun ap touche an goud. On peyi pa gen kob. Lè wap gade tren de vi yon seri de vagabon nan peyi sa la ki swadizan ap travay swa nan payaj pam ou byen bagay ou mande konbe milyon yo touche. Lè w gade yon seri de nèg nan yon peyi, nèg yo pa menm gen yon djòb nan men yo, yon grenn djòb pou pi piti, yo pa genyen. Se tout gwo mak ki egziste yo, tout gwo, nèg yo pa gen yon kat de kredi, ou ta di e sou kredi y achte l, nèg yo pa gen yon maj de kredi, ou ta di se sou maj de kredi bank lan yo ta al pran y al achte. Lè w al gad paran nèg yo, paran nèg yo pa sou anyen, menm travay paran yo pa t janm travay nan vi yo. Epi mòd de vi sa yo pa entèpele nou antanke anketè, antanke polisye, antanke jij, antanke moun ki la pou bay jistis nan peyi? Èske w konprann? Nou pa wè depi 3 zan m ap denonse yon pakèt deriv nan sosyete a. Nou nou nou pa janm ka bay John Colem Morvan respè l paske m gon m genyen yon diskou m kenbe diskou a s on diskou anti koripsyon s on diskou anti gang s on diskou anti kriminèl s on diskou anti kidnaping s on s on s on diskou anti blanchiman e l rete la. Sak fè mwen Dali va lè ekri yon tèks li di eu Morvan men lap lap swiv li toujou swiv toujou kisa ou pral swiv de mwen la ou pral swiv si map vin jounalis m pap janm jounalis esa ou pral swiv m pap m pap janm jounalis yon nèg ki gon diskou depi 2020 jiska jounen jodi a ki pa janm chanje lign ki ret yon sèl lign epi ou di wap swiv li toujou sa ou pral swiv li la ou pral swiv mwen aprè 10 ans si ou wè ma vin jounalis. Ala nèg yo ranse mesye. Eske nou konprann? Ala nèg yo ranse. Swiv mwen nan kisa? Swiv mwen nan kisa? Swiv mwen si ou wè m pa pral nan vòlè oubyen si ou wè m pa pral okipe yon pòs minis? Swiv mwen nan kisa? Swiv mwen si ou wè m pa pral si ou wè m pa pral prezante jounal nan Karayib FM? Swiv mwen ki bò? Swiv mwen si m pa pral depoze kandidati m pou depite ou senatè? Swiv mwen ki bò? Ki bò nou pral swiv mwen an? O swiv mwen. mwen toujou. Swiv mwen toujou. Si nou wè m pa pral vyole yon fanm, swiv mwen toujou. Nan kisa n pral swiv mwen toujou a? Twa zan m ap denonse les plus grands de la République, les plus bandits de la République, les tout gran gang, tout gwo kriminèl, epi n ap swiv mwen toujou. Nan kisa n pral swiv mwen la? Mwen m pa benyen moun swiv mwen ankò. Sa konprann? Se pou m di nou, si travay sa a, se pa t yon travay serye l te ye. Dat konsa yo pa tap gentan destabilizel deja? Gwo mwayen nèg sa yo met atè. Lè yo wè yo pa ka anyen, se kòb yo peye chak semèn pou nèg ap ripòte paj BBJ entènasyonal wi. Paske yo di yo poko janm wè sa fèt pou nèg rete popilè, gen moun ap swiv li sou Facebook konsa Pandan tout tan sa nèg la konn kòmanse aprè sa li febli. Febli nan kisa? Map denonse vòlè gang map febli. Febli nan kisa? M pa wèl jodi nap wèl demen. Men enmi yo m genyen toutotou ni nan laprès ni tout kote yo. M konn sak fèm gen enmi yo ni artiste. M kraze biznis sal la. Rony Celestin jan nou wèl la l aksyonè nan yon pakèt medya nan peyi a wi. Tout gwo jounal an liy nou wè. Rony Celestin, eske nou wè nèg ka site non Rony Celestin konsa konsa si l pa t John Colem Morvan, si l pa si l pa Theriel Thelus? Eske nou wè nèg ka site non nèg sa yo konsa konsa? Non sèlman nèg yo kriminèl, men nèg yo miltimilyonè e nèg yo gen milya, se deklare l pa deklare. Èske w konprann? Mwen menm, m mennen yon batay. Rony Celestin se yon danje l te ye pou mwen nan vim Kanada. M mennen yon batay jiskaske misye kwense. Peye l la pou l vin la jounen jodi a Kanada, l pa kapab. Si se jounen jodi a l la Kanada pou l vin chanje san, li pa t ap kapab. Se batay m la se la m tire satisfechit mwen menm. Rony Celestin kounya lap dòmi nan vye pousyè jis avantyè m jwenn li jis nan rozo epi men bèl kay konbyen milyon n nan la gen marbre misye menm wèl paka wèl festime sèlman pou l fè pou l wè kay sa men bon batay si se pou leta ayisyen sa pa anyen pou mwen mwen menm bagay leta ayisyen se rado son pakèt ti radotè anba afèk gade yo men mwen m satisfè. Satisfaksyon pa m nan, m konnen yo pap janm mete l penitansye paske pa gen yon leta k fò, yo kraze leta a pou sa pat janm rive. Men batay pa m nan m reyisi l mwen menm. Sèke mezon Rony Celestin sa kote l gen, kote l gen, kote l gen li ki ka fèt menm an mab lan, enben li paka vin kouche.